Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn di moman. E map salye le mond antye, map salye pèp ayisyen an. Map profite de video sa pou m ka di nou bon konba e bòn ane 2022. M pa prete anpil, m jis fè video sa pou m eksplike le mond antye avèk pèp ayisyen an e nan ki sikonstans konfli sa li retounen eklate anba Dèlma. Ant Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 avèk Riyèl Maya. Kontrèman avèk moun k ap fè manti, moun ki pa gen enfòmasyon, bon e konsa peyi a fonksyone, k ap bay manti, k ap di sa yo pa konnen. Konfli sa a eklate se paske gon gwoup polisye, e n ap tou pwofite mande direktè jeneral polis la, nou konnen ki s on moun ki konpetan, e ke pou li pran responsablite l vizavi de yon pakèt polisye paske nou konnen pou moun pa di se paske nou gen pwoblèm pèsonèl a polisye nou pap site non men men nan ki sikonstans konfli sa retounen eklate e gen yon ekip polisye ki sa yo amize yo fè yo gen dwa nan yon bakòp la epi yo jwenn moun dèlma 2 moun dèlma 4 moun dèlma 6 yo pran yo yo arete yo. Lè w panse ke arete moun nan, se nan komisarya yo prale, moun nan konnen ke li pa konn nan manyen zam, li jis abite nan yon zòn. Lè kounye a nou kouri al nan komisarya nou tande arete moun nan, kisa nèg yo fè yo pran l nan riyèl maya yo pote l bay bandi pou tiye l, pou koupe tèt li, pou boule l. Premye jenn gason zak sa pral rive, se yon jenn gason ki rele Tiga. Tout moun Dèlma 2 konn Tiga, e pa nèg ki konn nan manyen zam. Nèg yo annik pase nan cha blende yo, yo wè l kanpe sou lari Dèlma 16 la, yo kanpe cha a devan l, yo desann cha a, Yo di li arete l yo fè l moute cha. Lè l panse nan komisarya yo prale, lè fanmi l kouri al nan komisarya, yo antre nan riyèl maya ti ga mouri. Yo pote l bay nèg riyèl maya touye. Menm gwoup polisye sa yo pran Verly Johnson. Verly Johnson ki sa l te konn fè? Verly Johnson t ap travay nan yon depo. Verly Johnson alyas Tizo. Li te gen yon ti non jwèt Tizo. Li t ap travay nan yon depo, lè yon moun achte ou fè yon kòmand nan depo a, se Johnson sa a ki al fè livrezon pou pwopriyetè depo a. Le fait que Johnson se timoun Delma 6, mesye yo jwenn Johnson sou lari a, mesye yo pran Johnson, mesye yo pran Johnson epi yo antre riyèl Maya, yo tiye l, yo koupe tèt li, enpi yo boule Johnson. Twazyèm moun sa pral rive nan mwad desanm 2021 e se gout dlo sa ki pral ranvèse vaz lan. nan yon studio paske fèt li tap nan 16 desanm nan 15 lal nan studio dèlma 24 nou pranl anndan dèlma 24 prè pandanl vin nan studio a e nou desann avèl nou boulel nan riyèl maya èke lobeka kounya pral mouri 24 desanm lopital ok sa vle di se sa pou lemond antye konnen kap pase sa vle di gwoup polisye sa yo lè moun dèlma 2 dèlma 4 dèlma 6 wè yo nan lari lè w panse se polisye kap fè travay lapolis epi se polisye ki nan gang riyèl maya. Polisye k nan gang sou bèlè, polisye k nan gang ritimas, yo aretew yo pote w bay gang pou touye w. Dim ki moun ou ta rele Jimmy Cherizier, Barbecue mwen menm nou panse map pran sa nan men nou. Eske n ta panse map kite nou tiye tout moun lakay mwen. Se menm gwoup polisye sa yo. 17, 18 jwen 2021, yo pran bandi riyèl maya, yo pran bandi sou bèlè, yo pran bandi ritimas, yo mete yo nan cha blende, yo antre la. Kotem chita map fè video a men kay la. Yo antre, yo kraze kay moun, yo boule kay moun. Lè popilasyon an wè se lapolis, mwen menm mwen di moun yo, si e lapolis nou pap goumen a lapolis. Lè nou panse se lapolis nou fè tout moun repliye, e lè sa yo vè cha blende a yo fè bandi yo desann, yo fè yo met dife la. Jounen jodi a, mesaj sa se pou lemond antye, se pou tout konsène yo, se pou gouvènman an, se pou chèf polis la, e ke nou menm anndan Delmasis, nou pa nwi moun, dayè tout moun wè nou rete, nou foure kò nou nan twou nou. Nou pa nwi moun, men nap defann tèt nou nenpòt jan. Poutèt sa, n ap mande Direktè Jeneral Polis la pran responsablite l pou evite, pou lapè ka retounen nan zòn nan, paske nou bezwen moun Riyèl Maya retounen lakay yo vin viv anpè, nou bezwen moun nan Bawozi, moun nan Raboto, moun nan Koridò Cheri, nan Ba, nan Dèlma 2, n bezwen tout moun sa yo retounen lakay yo. Nou bezwen zòn nan retounen ap fonksyone e ke pou tout biznis, tout aktivite ap fonksyone nan zòn nan. Sispann fè manti ap fè moun kwè o wi o se teritwa n bezwen teritwa pou n fè kisa nou bezwen riyèl maya pou n fè kisa sa k gen nan riyèl maya n bezwen riyèl maya riyèl maya nou pou nou riyèl maya se pou timoun riyèl maya ke tout moun riyèl maya ret viv riyèl maya paske m pa ka konprann on nèg ou polisye on gwoup on gang bon ban m pran egzanp sa avan m fini videyo a paske m di m p ap fè videyo a long Sanon Kempès moun toujou tande m ap site non l. Tout moun konn moun kap pale a Babekyou pa konn pè moun. Sanon Kempès evade de prizon 25 fevriye 2021 ansanm avèk Anel Joseph nan prizon sivil Kwadèboukè. Se Sanon Kempès sa ki touye responsab sivil prizon Kwadèboukè a, enspektè divizyonè a. Pou nou pa di se manti map fè, di wo grade nan lapolis yo mennen ankèt. Se yon polisye ki toujou sòti avèl nan machin wi. E sa nou kenpes pou kisa l te kondane nan prizon? E te e te e te pou kidnaping wi yo te kondane l a pèpetite pou kidnaping. Pa gen okenn sikisal kidnaping k ap vin anba Dèlma. Pa gen okenn gwoup polisye ki bezwen gen kòb ki nan move kondisyon ki pral vin fè gwoup gang nou pou n enstale yo anba Dèlma. Ankò yon fwa. E polisye onèt, polisye kredib ki nan enstitisyon sa. M konn son enstitisyon ki gen anpil moun serye, anpil moun onèt. Mwen menm Jimmy Cherizier Barbecue m pa an afe avè nou. M pa nan goumen ak lapolis. Dayè m pa ta ka goumen avèk pwòp tèt mwen. M se polisye m ap mouri polisye. Fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, an jeneral pa an afe a lapolis. Men, gen seri de polisye ki nan plizyè gwoup gang, lè yo nan gwoup gang sa yo, lè yo voye yo nan zòn pa nou yo, ki sa yo vin fè, yo tou pwofite vin tire, vin kraze, vin brize. M vle lemondantye konnen, e pa lapolis n ap goumen, se tèt nou n ap defann. E, ankò yon fwa, direktè jeneral lapolis la, pran responsablite w, mennen ankèt ou, al gade pou n wè Sanon Kempès, èske si se pa polisye ki nan gang avè l, ki sòti avè l, yon nèg ki te kondane nan prizon apèpetite pou kidnaping, èske se pa polisye k ap sekirize l? Ankò yon fwa, Leta ayisyen pran responsablite yo pou lapè ka retounen anba Dèlma, men nou menm moun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6, moun k ap viv anba Dèlma, nou di ba Dèlma p ap gen sikisal kidnaping, pa gen kote pou nèg vin fè gagòt, vin kidnape moun, sere moun, e ke nou menm n ap goumen jiska dènye gout san nou. Ankò yon fwa, mèsi, m jis fè videyo sa pou listwa e pou laverite, kontrèman avèk moun k ap fè manti, k ap fè kwè e teritwa n bezwen pran. Endepandans peyi Dayiti se te yon espwa pou tout lòt esklav nan mond lan. Menm jan koulè drapo nwa e wouj Jean Jacques Dessalines te adopte 20 me 1805 lan te senbolize libète ou lanmò. Drapo nwa e wouj sila a se te senbòl soufrans ak delivrans esklav yo. Se te senbòl listwa batay pou byennèt papa nasyon an te vle pou peyi an. Anplis, se te senbòl tèt ansanm ant tout pitit nasyon an. Malerezman, depi apre asasina Papa Nasyon an 17 oktòb 1806, gen yon van divizyon san bout k ap vante nan mitan pitit peyi an. Ayiti te vin divize an de pati pandan katòz lane. Yon pati sou kontwòl Henri Christophe nan nò, epi lòt pati a nan sid ak lwès sou kontwòl Alexandre Pétion ki ta pral chanje koulè drapo an ble e wouj. Yon koulè ki ta pral rete aksepte sou tèt palè nasyonal pandan 158 lane, jiska lane 1954. 218 lane apre endepandans peyi a, rèv papa nasyon an pou byennèt tout moun k ap viv sou bout tè sa nan kouti toujou. Pa gen yon politik ki chita sou jistis sosyal. Yo pa nasyonalize tout tè yo. Yo pa verifye tout tit pwopriyete yo. Yo pa kontwole tout komès k ap sòti deyò peyi a. Yo pa kontwole zafè tè anndan peyi a. Pa gen manje pou popilasyon an. Pa genyen ase lopital, pa genyen ase lekòl, pa genyen ase inivèsite pou site pwoblèm sa yo sèlman. Jounen jodi a, li enpòtan pou tout fòs anndan peyi a defini yon plan Pou poze bon jan aksyon pou pèmèt nasyon an reprann eskanp figi l douvan kominote entènasyonal la, ak pèmèt pou tout pitit bout tè sa rale yon souf nan pwoblèm tout kalite k ap ravaje lavi yo. tankou ensekirite, kidnaping, vyòl, vòl, koripsyon, divizyon, diskriminasyon, trayizon, konplo kont leta pou asasinen prezidan elatriye. Fas ak tout sa yo, pèp ayisyen, menm jan esklav yo te deside ini yo pou yo te pran libète yo nan lane 1804, 2022 a dwe yon lane pou nou tout fè tèt ansanm, pou nou batay nan tout sans, pou nou jwenn wout estabilite n ap chache depi plizyè lane anndan peyi a. Batay sa a, se li menm fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, te kòmanse prepare avan trèv la. Se batay sa a menm fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, lanse jodi a. sou non operasyon 20 22 bò kote chak grenn ayisyen konsekan kap viv anndan tankou deyò peyi a fòs revolisyonè jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout ap kanpe rèd san fè bak operasyon 20 22 ya se batay. Chak moun ki kwè tout bon ke peyi a pa ka pèdi tan ankò anba men yon bann politisyen tradisyonèl k ap panse pou pòch yo sèlman. Batay sa a se ap batay tout moun ki kwè ke richès peyi a dwe pataje ak pitit peyi a. Batay sa a se ap dènye batay chak grenn moun nwa sou bout tè sa a ki kwè se sou san se sou san wouj k ap koule nan venn nou tout lan pou nou jwenn byennèt papa nasyon an Janjak Desalin te reve pou peyi nou an. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye. Manyen youn, manyen tout vle konfime angajman li devan tout fanm ak gason ki nan katye popilè yo, devan tout fanm ak gason ki nan laprès, pale, ekri, televize ak medya an liy yo, devan peyizan yo, devan elèv lekòl ak etidyan yo. devan tout sektè sosyo pwofesyonèl peyi a, devan konpatriyòt ayisyen k ap viv nan dyaspora a, devan tout kominote entènasyonal la, devan tout anplwaye leta kou prive, pou li pouswiv batay libète ou lanmò Papa Desalin nan pandan ane 2022 a. Pou ane 2022 a, Sa dwe fini. Ak 20 selil ki gen 22 moun nan tèt chak komin anndan peyi a, ki deja kòmanse mete an plas pandan peryòd trèv la nan 10 depatman peyi a. Wi, sa pral fini. Nwa pou koulè po nou. Nèg Lafrik wouj pou koulè san nou k ap koule san kanpe depi anvan 1804. Operasyon 20 22 a lanse, Libète ou lanmò. Annwayewouj apati jodi a. Youn kore lòt pou pran wout chanjman lavi nan peyi a tout bon vre. Konsa, demen nou va konstwi lavi lòt Ayiti Valery Numa, Daly Valet, Yvenè Fostè Jozèf ak kèk grenn lòt ap preche depi kèk lane. Sila ki pou verite triyonfe annavan! Sila ki pou manti kontinye detwi fizik ak karaktè moun, kraze peyi a, mete kò nou sou kote. Jimmy Cherizier Barbecue, pòtpawòl Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout.